Ki bò wèl ale. Gason Michel Bagay Sen Domeng non lale epi ou panse ki bò wèl ki bò wèl ale ti Jan. Ayayay gason ou fout pran m avyon maten an la malouwe. Ki bò eske Sen Domeng Jamayik ki bò ki bò. Gason Michel Martelly. Wi. Nale nale laba. Yo te mande yo plizyè bagay. Ah, yo konn ti blan non. Men mwen te mande bagay. Peyi, peyi sa. Peyi sa. Wi, Kanada. Peyi Kanada. Kanada te mande yon bagay. Pou m espòte bagay, koze ki bay. Gason Moren Lamòt, gason Manchè Mateli, gason, gason ban mwen se, ban mwen se an. Jan ese an. Yo pa dakò. Yo pa dakò. Epi konplo. Men nan peyi moun gason. Jodi a sou prezidan biwo sou biwo prezidan Abinader gon dekrè ki siyen ki pral sezi byen e elimine tout sa ayisyen gen lakay yo la ayisyen mèt dam. Dekrè ap soti aswè a daprè enfòmasyon ke m gen. Si Abinader ta fè sa, Kanada fè l, Lèzetazini fè l. E pa egri m egri non kòmsi yon moun pa ka gou bagay non. Men lè m ap di se espas sa a pou n rann vivab la, nou ta konprann nesesite pou nou envesti lakay nou. Paske si w fè yon restoran e ke ou bay 25, 30. 50 jenn gason travay ladan l, retire 50 jenn gason nan vòlò, nan masisi, ou nan bandi, retire 50 jenn demwazèl nan pwostitisyon degize, retire 50 jenn demwazèl nan mal mennen tèt yo. Men nou pap fè sa. Non men, si w pèmèt mwen, Romanes, paske talè a nan entwodiksyon w lan, gon bagay ki echape w. Oditè, oditris, Kanada pa pran kenn sanksyon. M vle nou konprann sa. Kanada se premye peyi ki aplike sanksyon ki dekoule de lwa 3 novanm 2022 a ke tout moun nan Nasyon Zini vote ki son lwa spesyal sur des mesures économiques pou Ayiti. Kanada di ke sou teritwa lakay pa l la, le 10 novanm, lwa sa a ke Asanble Jeneral Nasyon Zini vote kote ke yo di ke g'on ansanm de vakabon, de volè, de dilè, de koriptè, de chèf gang an Ayiti, yo pral sanksyone yo sou tout fas tè a. Sa vle di sa w wè Prezidan Abinader pral fè la a, Se pa li ki vle fè l non. Y a une résolution votée à l'Assemblée générale des Nations unies en date du 3 novembre ki egzije ke fòk tout moun fè sa. Kanada pran devan. Si w vle al gade lwa a, oditè, oditris, w ap annik tape sou Google. Rezolisyon 2653 de Nasyon Zini sou Ayiti. Li di ke pral gon jèl de tout fon, avwa finansye, resous ekonomik ki o Kanada, ki nan tout peyi dan le mond, pouvi ke se moun ke yo sanksyone sa yo ke y avanse avèl. Donk, m pa vle n konprann ke Kanada responsab. Komsi Kanada ap pèsekite vakabon ke se konnya Kanada ap chèche yon bale pou l retire fatra sou moun an. Non! Pou ede Ayiti, pou pèmèt nou respire, gon rezolisyon Nasyonzini ki di ke yo pral pran sanksyon, ale, bloke viza, elimine rezidans yon ekip moun, anpeche yo pati dan lemond antye, jele avwa yo. Sezi byen yo, e pou swiv moun tou ki kòm prèt nou, pèmèt ke yo fè yon bann tranzaksyon. Sa vle di ke si yon moun konprann jodi a ou kab achte yon kay nan men yon bann moun isi bò yo kab pran non yo mete kore kay notè, paske gen notè koken tou, fò ou konprann sa, pou al fè yon ansanm de bagay, ou dezyèm. Paske yap pouswiv ou tou. E fòm di w li, youn nan bagay pou konnen, sè ke gen de lwa. Ozetazini, o Kanada, ke Dominikani fèk aksepte la, si ou pran lajan dwòg lan men nèg kap vann dwòg, si ou pran lajan nèg kap fè zam, nèg kap fè trafik zam, nèg kap fè kidnaping, ou metel lan sistèm ekonomik lan pou yo, ou pa sib don pakèt sanksyon. Yo kab arete w, yo kab fè tout kalte bagay avè w. Bon pale avèk maseyan. Rele sou jèn maseyan an pou nou avanse. Maseyan kòman sa ye? Nou anfòm e Romanes, nou nan Dèlma 83 kote gen yon sitiyasyon ki fin ap devlope la, kote genyen yon machin e lapolis arive. E Sope, nou kapab di, se 2 makout ki t ansanm ke daprè sa yon responsab lapolis ki la a fè m konnen ke yo t ap swiv depi Petyonvil. Donk, yo te pase lòd pou kanpe machin nan nenpòt kote li ye. Lè rive nan 83, donk gen yon patwouy ki rive kanpe yo. Genyen yon machin ki gentan ale. Genyen youn ki la, se yon pikòp gri, plak AA 010 78. E responsab polis yo fè nou konnen genyen youn nan moun ki te nan machin yo ki mouri la nan do Eagle Market la la. M poko monte la pou m al konstate l, men la mwen nan zòn machin nan ke yo rive kanpe nan rantre 83 a kote l antre nan yon mi. Fò m di w se yon machin blende ki blende, yon pikòp blende, men kawotchou yo plat ki te vin oblije l kanpe. Men rès mesye yo gentan kouri, gen youn ladan yo yo rive stope nan Doye Gèl Makèt la ke nou menm nou pral verifye la toutalè. Donk daprè sa responsab polis la di nou ke se youn nan machin ki fè anpil ka kidnaping onivo Petyonvil rive Dèlma. Donk se yon machin yo te gen sinyalman sou li. Donk machin nan nou jwenn nou kapab konstate yon zam manch long epi plizyè telefòn, plizyè plak machin. nan machin sa a. Donk fò m di w mesye sa yo tou yo te gentan tire sou patwouy ki kanpe yo a. Patwouy la gen plizyè enpak bal sou li ki toujou la tou nan 83. Kounye a se jij de pè k ap fè konsta ansanm materyèl tankou zam, telefòn yo jwenn nan machin sa a ki se yon pikòp blende gri plak AA 010 78 Romanès. Papye machin nan ou poko verifye li pou w ta gade sou non kiyès li ye? Radyo Mega. Non, non, sa a poko fèt, donk se enfòmasyon y ap pran la konsènan sa ki plak e lòt materyèl ki te nan machin nan. Donk se yon machin ki, n ap raple ki se yon pikòp gri e ki blende e ki genyen zam ladan li nan anti 83, bon, non se yon zam manch long, gen 2 chajè, gen 2 chajè. Se nap wè la avèk lòt telefòn okipan yo ki te ladann nap gade la jij de pè yo ap fè konsta yo nap gade nap gade la oditè yo se dechajè li konn di dechajè avèk yon zam manch long e anpil katouch anpil katouch donk se sa jij de pè a ap konstate la e onivo de dèlma 83 fòm di w gen anpil inite nan lapolis la. ki te gentan rive la a e dcpj, swat, ki gentan rive la a e ki t ap eseye pou chase sèten si yo ta gen chans retwouve rès mesye. Donk, men ou konnen nan do 83 a gen yon zòn nou kapab di popilè ki gen anpil kay. Donk petèt mesye yo, yo menm yo gentan chape poul yo. Men gen youn ki mouri e daprè sa yo di epi rès yo sove. E kounye a fòk nou di w sa vin bay yon blokis nan rantre 83, machin yo oblije pase pa anba pou yo te di bay bidon, la ankò vin bay gwo anbouteyaj. Romanes e Samedi. Donk moun ki ta gen entansyon fè zòn sa a oblije rebwousse chemen, sitou moun ki nan machin oubyen moto. Donk n ap swiv konsta jij depè ap fè la a toujou. N ap gade ki sa jij depè ap fè la a toujou. Ou ka avèk nou, piske si gen telefòn. Kote n ap swiv? Idantite moun ki mouri a mase an. Donk sa nou pral nou pral veri nou pral verifye l la paske fokis la mete plis sou sou machin nan an fokis la mete plis sou machin nan se la polisye yo ye la kounye a nou pral monte pou n al gade kadav la èske efektivman èske l ta gen pyès sou li èske ta gen konsta tou k ap fèt sou li. Antouka pa gen pwoblèm, kenbe m enfòme, kenbe n enfòme. Mèsi anpil ma sè. Fè m mal. Mwen mal avèk madanm mwen, m kouche, m ap gade kòman yon nèg ap pran manchèt ap frap yon Ayisyen. Kòman ap amelyore la? Mwen menm Ayisyen, mwen menm mèt Maloise tou. Men domaj la m ap fè aksyon sa nou p ap la. Nenpòt ki Dominiken m wè la m ap fout mete l. Mapel. Pou de rezon mwen la tou mpa prale zam mpa prale manchèt mwen mwen mèt fadwa sou nenpòt ki lè mwen mwen yon dominiken nan lari map kenbe mfouti prete Gwo deklarasyon ou fè la wi. Mwen fout di w nou konsa mwen menm, mwen mèt fè fadwa sou anm polisye mwen an. Nenpòt ki lè m wè yon dominiken nan lari a, m ap fout souflete l. Epi mwen menm a wè si si Lafontan ki komisè gouvènman ki ap vin arete l. Mwen kenbe la menm la salut mèt. Men men nan men mete plat la mwen yon dominiken nan lari map fout kenbem sou fletel poum remet sa yo te fè dominiken la ba. Ou pa pè pou yo pa fè ayisyen yo pi mal? Monchè Mwen men mèt pa lwa stil depim wè yon dominiken nan lari an menm jan yo yo yo wè sa yo fè dominiken an ayisyen an yo bat avèm nan nenpòt dominiken mwen wè map fout kenbe dominiken an fout sou flete mwen menm ki fout ou sa api ma wè ki lap fontan ou lòt moun ou lòt polis kap vin fout aretem ou pa te wè lè yo tap bat ayisyen an nan kanal la Ou pa tou wè sa Dominico tap fè yap griyen dan yo yap pase e map le mwen menm tou mwen pa rache nenpòt kilè mwen wè Dominico ap pase nan lari map fout mete nan nan kòlòtè map fout souflete ok poum fout remèt li poum di mwen lage ayisyen eskiz la lage pou ta pran zam kont mesye sa yo mtap fout pran zam kont Dominico. Alò ki kritik wap eseye pote pa rapò avèk gouvènman ki pa janm. louvri je yo e sitou nap pran responsab ki la pou afè etranjè yo. Gouvèman ayisyen son gouvèman domèstik restavèk. Yon gouvèman ki enviziyèl son gouvèman domèstik restavèk. Pa gen pa gen gouvèman. Pa gen gouvèman. Son gouvèman domèstik restavèk ou pa ka di anyen. Ou pa ka di anyen. Bon brother. Tout moun ki nan gouvèman sa yo, yo yo pye yo nan twou konsa. A bay gwo kriz gaz nan peyi sa a wi. A bay gwo kout fizi nan peyi sa a wi. Kriz gaz toujou. Mwen di w ke mwen menm ki di w mèt bal maswife. A bay gwo kriz gaz, a bay gwo kout fizi nan peyi Dayiti. Ò ameriken, lè w wè ameriken ap voye non, ap voye non konsa, son kriz li pral kreye nan peyi Dayiti a.